Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvo emisyon sèten samdi de kochmar sur la kapital pòroprens paske ou gade agoch ou wè se mò adwat se mò Preske partou se mò dans la région métropolitaine de Port-au-Prince se koute des bandits armés yo menm yo touye 3 moun e blese yon lòt samdi a sa pase nan zòn Kriswa, rue Brutus nan Pòtoprens. Viktim yo 2 ajan de sekirite yon chofè. ki sot efektye yon tranzaksyon o nivo de la brh pou yon antrepriz waw antouka bagay yo vreman grav nan peyi dayiti moun sa yo se siyus verlus 31 lane gen marselus markus 38 lane epi gen janti jimi ki se twazyèm viktim nan donk moun sa yo bandi asasine yo samdi 7 out la nan kriswa. Genyen tou Charles Whitney ki li menm blese nan kad atak sila, el ap resevwa swen nan yon lopital daprè jij de pè Jean Claude Mondelus ki li menm pwosede ak konsta a. Men se grav, se vrèman grav lè w ap gade sa k ap pase nan peyi Dayiti. Zak banditism lan li konnen yon wos sè dènye tan donk nou ta kapab di. Te gon peryòd, kidnapin nan te nètman elve, men jounen jodi a la n ta kapab di bon, bagay yo tris. Ekoute, genyen atak ki fèt onivo de Martissant kote 2 band ame ap batay, epi sa k pase? Gen yon chofè ki li menm sou yon ti bis, li resevwa bal, machin nan chavire, chofè a mouri, yon lòt pasaje mouri. Le pli triste dan sèt istwa trajik, sè ke. Epi gen anpil moun ki yo menm pandan yo anba machin nan yap mande sekou, ebyen lòt moun ki ap pase yo pa kab vin pote sekou paske te gen anpil kout bal ki tap tire nan zòn nan. Bandi asasinen nan Dèlma 69 jounen samdi a Mèt Robenson Louis avoka bawo Pòtoprens, sanble sitwayen an te sot fè yon tranzaksyon nan yon bank komèsyal kote li ta resevwa plizyè katouch daprè sa konfrè li eksplike Mèt Mario Delcy ki li menm kondane atak sila. Ekoute motosiklèt. Donk se 2 zòm ki yo menm ap sikile sou motosiklèt louvri kout zam sou Mèt Robenson Louis aprè midi samdi 7 dawout 2021 an nan zòn Dèlma 69. Viktim nan jan nou di li an se avoka nan bawo Pòtoprens Mèt Robenson Louis ki te nan machin li resevwa pou pi piti 6 katouch daprè presizyon yon kòlèg li nan bawo Pòtoprens, Mèt Mario Delcy. Viktim nan te sot fè yon tranzaksyon labank nan moman bandi louvri kout zam sou li. Jounen jodi a la a, ensekirite a Pa gen manti nan sa, donk li bay anpil pwoblèm nan rejyon metwopolitèn Pòtoprens e menm atravè rès peyi a. Labank, m ta kapab di, genyen yon pa de responsabilite paske kounye a la, si ou nan lari, yon nèg ame li sispèk ke ou genyen lajan sou ou, ebyen bon, ou tou imajine sa k ap pase. Èske mezanmi pa gen yon fason nou kapab fè sa pi byen paske deja gen antèn ki mete sou moun yo? Deja, lè moun nan sòti, dèfwa, yo konn brake li, yo di, bay sa k sou ou. Men mesye, ban m di nou yon bagay. Nou deja gen yon zam nan men nou. Gen moun ki yon ti jan ridikil. Men gen moun tou, depi nou lonje zam nan sou li, l ap ba nou sa l genyen. Men, si nou wè nou pwente, moun nan ba nou kòb la, èske gen rezon pou nou touye l ankò? M pa kwè sa. Nou pa oblije rantre nan yon lojik konsa. Se pa bon. Bon, antouka, e kòm nou mete moun travay pou nou, moun yo ale labank, e ke lè y ap tounen nou menm nou pran sa k pou nou an, men nou ta ba yo chans pou yo travay toujou. Hein mesye, se pa vre? An nou pran kòb la, nou touye moun nan. E pi, lè w ap manje kòb sa a, ou gen madanm, ou gen pitit, donk ou pral ba l manje lajan sa a. Ou konn ki lè li te kapab petèt yon ti kal fyète pou ou a de pousan? Se lè ou te pran kòb sa a, ou pa touye moun nan. Men! Ou pran ou touye moun nan? Se grav! Antouka bagay yo vrèman difisil nan peyi Dayiti. De jou an jou, sitiyasyon ap plis konplike paske sa n ap gade la a, se lanfè anfas paske ou imajine yon sèl jounen samdi konbyen moun ki mouri? Anviwon 4 pèsòn mouri se atak ki fèt pandan moun sa yo sot fè tranzaksyon. Bon brèf, leta li fayi ak misyon l. Lapolis sanse pa kapab ankò paske jounen jodi a la pa rapò ak klima ki prezante an, pa rapò ak konjonkti nou ye pou kwè l ye la a, ebyen m ta kapab di bagay yo parèt de jou an jou pi konplike, pi difisil. Antouka. Mwen m panse ke la polis dwe asime responsablite l. Sinon, ke la polis bay vag, di popilasyon an donk pa gen la polis, se nèg sa yo ki chèf, donk se yo menm ki genyen pou yo aji nan plas la polis. Se pa vre la fami? Bon brèf, la sitiyasyon a Martissant, hum! Tèt chaje! Yè, te genyen yon ofansiv pa bò kote la polis. avèk dè bandi zame pou ta kapab eseye wè nan ki mezi pou fè lapè retounen nan zòn sila men se te anpe difisil paske genyen yon ajan BOIDJ m kwè ki blese e ke jounen jodi a la bon lapolis sanble li pap fè bak paske te gon premyè atak samdi pase se te Lapolis ak lame. Bon, tès sa a, m ta kapab di l te byen pase, menm lè nèg yo pa t reyisi objektif yo te genyen an, ki se kraze plizyè kay. Men jounen jodi a la a, mesye yo pase alaksyon. Les forces de l'ordre yo pase alaksyon. Ki sa yo vle fè menm? Ebyen, se kraze yon seri de kay ki nan do komisarya Matisan. Kay sa yo dèfwa, bandi konn poste ladan yo bay lapolis pwoblèm, bay popilasyon an pwoblèm, bay tout moun pwoblèm. Bien sûr! Men, est-ce que la tâche a été facile pour les forces de l'ordre? Regardez cette petite vidéo. Mete yo kounya la ou dim li pa mache ok ale nan 1 an la kout bal kap tire paske nèg yo ak kraze la se nèg komisarya yo kap kraze 1 an la wè ti kay ki nan do komisarya sa atè plat apresa la genlè m pa konnen si kay dam ki an frans lan si ap ateri tou ladan paske kay ki nan do komisarya la nèg yo mete la tèt plat tout bagay sa yo la wap gade la wap gade pou wè ou ka mal prann se kout bal kap tire la kounya men men nan 1 an la yap fini a sa la jodia la men Ae nan 1. Wè tout pousyè sa yo kap leve a la se nan 1. Se kay yo yak kraze. Nou ka konprann nou wè koman bagay yo ye. M pa ka met tèt mwen deyò twòp. Bon antouka bagay la parèt difisil wi la men fòm di nou ke jan peyi a pati kounya peyi sa son peyi map mande m eske ap gen yon chanjman ladann. On sèl moun ki pou ta frape pyel atè la. Pou kapab pèmèt yon sitiyasyon konsa retounen nan nòmal li se sèl papa Bondye. Sa map di nou pèp ayisyen mare ren nou paske bagay la poko ap chanje. Gen pakèt moun kap di oh pou yo voye yon fòs entènasyonal vin nan peyi dayiti bon yo ka voye yon fòs entènasyonal se vre yap rezoud yon pwoblèm pou 2 jou e lè fòs entènasyonal la ale nou wè minustah te la epi aprè minustah ale sak pase? Paske tèren an pap janm prepare vre pou genyen sekirite. E de jou an jou, zam ap miltipliye nan peyi Dayiti. Ban m di w yon bagay, sa k ap pase la a, gade pou w wè, gè ap fèt, moun ap tonbe, zam kontinye ap achte. Bandi ap kontinye fè akizisyon zam pou kapab batay. Epi ou di tèt ou gon bagay ki pral chanje? Ou wè otorite yo di w ke Yo poko pou fòs entènasyonal la paske nou sanse poko rive nan sitiyasyon an. Sa m pral di a, m panse l ka deranje anpil moun. Men, si n te gen yon peyi tankou Afganistan kote ke Taliban yo t ap pran tèren pou rive sou otorite yo, yo t ap leve pye yo. Jounen jodi a, lè w pran yon premye minis, Yon nèg tankou Ariel Henry, èske l menase? Lè a gen nenpòt ven trant nèg k ap ba l sekirite. Bon, se nan bouch moun l ap tande kriye. Gen yon seri de nèg nan peyi a la a ki gen tan konn sistèm nan, yo jere bagay la. Èske l ka rive sou yo? Men se ti pèp la, moun ki pral chache ti lajan l la bank lan. Se moun sa yo ki pa egzan devan bandi yo. Men elas, bandi yo M panse ke nou ka fè yon lòt bagay. Nou wè gen nèg ki t ap federe. Jounen jodi a la a, si n di n ap fè revolisyon pou peyi a chanje pito, Ayiti ap di nou mèsi. Men sa k ap pase jounen jodi a la a, batay antre nou, touye ti pèp la, Ayiti pap di nou mèsi. Dayè se dlo n ap mete nan je peyi Dayiti. Bon brèf, m ap poze otorite yo kesyon sa a pou m fini. Kisa nou vle fè ak peyi sa a? Osinon, ki sa nou vle fè ak pèp sa a? Èske s on konplo nou mare pou tout moun mouri nan peyi a, epi nou gon lòt nasyon petèt n ap bay peyi a? Di mwen! M ta renmen poze n kesyon sa, paske chak jou n ap rablabla nan radyo, n ap pale, epi nou pa janm ka pase a laksyon. Ki sa n dwe fè? Èske se yon konpwomi n ap fè avèk bandi pou lapè kapab tounen nan peyi sa a? Fò nou fèl paske se pou peyi a lap bon m pa bezwen konn bagay kominote entènasyonal lòt eeumm kòmantè ki pral fèt ke nou antann nou avèk bandi yo epi nou pèmèt peyi sa avanse paske nou montre nou fèb nou montre siy fèblès nou obyen konplis nou konplis nou gon baay nap mijote la pou n kapab pèmèt ke m pa konnen a dè fen politik men mesye si se enterè politik obyen enterè pèsonèl pou n kite yon peyi ap kraze konsa franchman anpil nan nou avan nou mouri nap pran fotèy woulan kanmenm merci beaucoup la famille kom toujou un maximum de commentaires un maximum de partage mande ak fanmi zanmi pwoch ou pou kapab abone ak chanèl sila epi pa bliye ba nou ti pous ble an pou nou dir ke vou zapresye le travay epi aprè kès kon di a la prochèn.